Kisa w panse ki ka fèt kont pastè a pou reprimande l pou l pa fè aksyon sa a ankò? O ega de la loi, donk se sosyete a ki viktim. Kòm etan done la pèsòn ki a ete viktim de ak amoral pastè a te poze a, donk li nou pa konnen si l pote plent. E si l te pote plent, komisè gouvènman t ap ka pran dè desizyon pou ke pastè Amel Laflè, donk yo site l devan koreksyon e menm mete mesye a yon kote pou machin pa frape l. Ou di yo ou menm ki a bib lan men w. Tap di fidel pa fè tèl bagay, fidel pa fè sesi fidel pa fè sela, jodia ou met ou nan chèl legliz wap fwape mouda wap fwape mouda pitit ou an menm tan wap boule tete li konn kouche pitit fi a depi lè se te konsa èske ou konprann misye konn abitye kouche pitit fi a depi wè misye fè sa piblikman li konn abitye kouche l. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou Don a chèt faz m pat ka arete l ankò. E pou l te vin jwenn mwen depo l kòksyonèl sou la lwa di sime, fòl te an eta. Don li pa an eta, m pa kab aplike lwa sime 1927 la. Dakò? Mètnan, se a bon dwa pou m tande l, m fè jij Carole trese yon enfòmasyon preliminè. E sou la base de enfòmasyon preliminè, m ap trese. un acte citation pour me voir dans trois jours francs, qui est la scène ordinaire, pour comparer par le rôle du tribunal correctionnel. Et donc à cette phase, le référent pasteur Amel est prévenu déjà. Il est prévenu, je dis bien, il est prévenu par devant le tribunal correctionnel. Et la loi dit, en matière correctionnelle, le, le prévenu peut se faire représenter par son avocat ou par ses avocats. Mais tout aussi, le juge peut, si l estime nesesè, li kapab òdone konparison pèsonèl pati pou revni an. Donk, mètnan a sèt faz, se o tribinal de savwa si yo pral òdone konparison pèsonèl li ou non. Mètnan, jatan ke sitasyon an li fèt an bòn e di fòm pou nou voye l ale, pou l siyifye l li e pou l reponn nan senk jou òdinè de fè yo repwoche l. Se pa yon strateji pou ke dosye sa a li menm. E li e mouri? Pa gen estrateji la dan. Ekoute byen, mwen menm, mes yeux sont bandés. Je poursuis dans la société, men fò m di sosyete a an verite dan o nivo di dwa, o nivo di la lwa. Fò m di l verite. Donk, si m al arete l, nou menm ankò la, n ta pral di, demen maten, dwa zimen ta vle m fè yon vyolasyon de dwa, vyolasyon de la pèsòn. Humaine yo tap frapem tou nan lopinyon donk mentnan li libre jodia men li kapab toujou yo ka toujou metel nan kòd ankò devan tribinal koreksyonèl. Men nou wè gwo langaj la chanje pa rapò avèk deklarasyon ke Septen Claude te fè yo. Ki deklarasyon m te fè? Wap di mwen? Raple w, raple w. M te di sil pa vini map aretel. Li pral vini? An refere pa devan le doyen. Men mwen m pap leve m pranl deja. Ki avni dosye sa? M pa gen vakans m pa ka arete l anko. Ki avni dosye sa? Avni dosye a vou le sore loske tribinal ap syeje nòmalman pou kapab tande pasyon. Sou pitit li yo ou pa tande pitit li? M pa ka tande pitit li paske l pa pote plent. la kou dapèl. Komisè gen moun ki di pastè Amel pa arete jodia se paske li gen lajan ki sa kapab di nou de sa. Bon di moun nan al pran lajan nan men pastè Amel si li te pase la ba. Pou al pran nan men li. Ok mèsi bokou. Laprès pale ekrit ak televize donk sou kesyon pastè Amel la flè a alò non pa mwen se mètre Jean Pierre Jeune avoka. Sou kesyon pastè Amel Lafleur a, donk nou te konstate ke Amel Lafleur te poze yon akte amoral kote sosyete a te kondane l e tou lè zòganizasyon dè dwa zimen yo te kondane l, òganizasyon feminit yo, tout sosyete a an jeneral te kondane akte amoral sa a. Paske kant ou pale, kant ou di pastè, pastè se yon bèje ki ap dirije yon twoupo, ou pa ka di m ou se pastè pou gen konpòteman sa a ke sosyete a kondane. Men, lè pou pran yon fi, yon fidèl nan legliz li pou ap eseye manyen de pati entim fi a nan yon espas piblik e nou te kondane l e nou te di non, sosyete a pa ka aksepte yon jan de konpòteman konsa. Fòk pastè a reponn kesyon lajistis e nou te di komisè gouvènman nou an, Simeker ki te fè yon bon travay nan kad dosye sa a, li te envite pastè Amel Lafleur pou l te vin eksplike lajistis de kwa il en est. Donk, ogade lalwa, donk sa a se yon enfraksyon ki kalifye. de outraj piblik a la pidè, donk o tèm de latikle 283 di kòd penal, yo te kondane l. Donk jodi a la a, donk paske Amel Lafleur yo te envite li, misye pa t vini nan konvokasyon ke komisè gouvènman an te fè a, donk avoka l yo te mande yon repò e ke repò la se jodi a. Pastè Amel Lafleur prezan donk pa devan le komisè di gouvèneman pou vin reponn kesyon lajistis sou kesyon akt amoral sa yo kòm etan pastè. Donk nap di ke jodi a nou dakò, m panse son bon bagay e li te mande komisè gouvèneman pran dè mezi drastik aske pastè Amel Lafleur te vin reponn kesyon lajistis se ke ki li fè jodi a la. Pastè Amel Lafleur byen prezan donk e o pakè de Pòtoprens pou l reponn kesyon komisè gouvènman an, donk m ap di, donk sa yo se de zak ke sosyete a kondane l, e m mande komisè gouvènman an pou l pran dè mezi, dè dispozisyon pou ke zak sa yo pa, pa, pa repete ankò lan sosyete a, donk mwen kwè se sa, donk kesyon Amel la fè a m panse se yon kesyon sosyete a rejte e komisè gouvènman an pran dè desizyon e m panse sa yo yo pa sipoze repete ankò lan legliz e legliz se yon espas kote moun al priye, kote nèg ap bay, ap manyen, ap manyen pati entim on fi, m panse se pa nòmal e kòd penal la li kondane l, donk jodi a komisè gouvènman an. Li pran responsabilite l, li rele mesye a, donk le pastè Amel Laflè, pou ke zak sa yo pa kontinye ankò nan sosyete a. Mentnan, an tèm de mezi, ki sa w panse ki ka fèt kont pastè a pou reprimande l pou l pa fè aksyon sa yo ankò? O rega de la lwa, donk se sosyete a ki viktim. Kòm etan done la pèsòn ki a ete viktim de ak amoral pastè a te poze a, Donk, li, nou pa konnen si l pote plent. E si l te pote plent, komisè gouvènman t ap ka pran dè desizyon pou ke pastè Amel Lafleur, donk, yo site l devan koreksyon e menm e, e mete mesye yon kote pou, pou machin pa frape l. Men kòm etan done nou pa konnen si viktim nan te pote plent, komisè gouvènman genyen pou l tande l regade atikle 283 ki kondane, donk, enfraksyon sa a ki se e, e outraj piblik a la pidè. E lè sa komisè a pran dè mezi ki dè mezi koesitif kont mesye Amel Laflè. Men si ke viktim lan te pote plent, komisè gouvènman t ap genyen pou l site l koreksyonèl paske se lasosyete ki a viktim. Paske le komisè gouvèneman è lavoka ne de la sosyete, è le reprezantan de la sosyete. Lè nou wè jan sosyete a pran sa k pase a, lè nou wè pitit la pa pran l menm jan li menm. A bon, se nòmal. E nou pa konnen depi kilè tou pitit la tou l ap sibi de zak sa yo. Donk se petèt ke pitit lan li pa konprann anplè sa k pase an. Men sosyete a kondane l. Donk nou ta swete ke pitit lan kòm pou li konprann ke ak ke papa l poze kont li an, donk se yon vyolasyon, donk se pratikman se yon ak amoral, donk pou l resezi l paske sosyete a kondane l. Jan ke nou konnen genyen. Bon jeneralman nou tande ke ministè le ministè de kult e via son direktè jeneral li pran yon desizyon e ke yo sa se yon desizyon administratif byen su donk ki sispann donk e pastè a 5 an pou l pa pou l pa o mwen fè des aktivite nan legliz pou l pa o mwen monte chè bon se se yon bòn choz. Men sèt yn desizyon administrativ orega di dekrè e 29 e di dekrè e ki reji an la matyè donk nou kwè ke donk sa a sèt yn bòn choz. Mèsi mèt Janvye. Msye a mwen mse leyo mse palaso mse nèg leyogan mte gentan fè entèvansyon sou sa deja mse palaso mse nèg leyogan nan mvin la sou dosye sa e malgre se pou dosye sa fèm pase mkonnen komisè di gouvènman te raple msye poul vini komisè raple te raple msye deja pou deja msye pat vini Mwen pou la la dezyèm fwa, mwen komisè ap fè yon bon travay, li ap pousuiv misye. Gen 3 tip de pastè. Gen pastè vokasyonèl, gen pastè okazyonèl, gen pastè pwofesyonèl. Pastè Amèl pa yon pastè, se yon pastè vokasyonèl, li pa yon pastè vokasyonèl, se yon pastè mèsenè li ye. Paske moun ki pastè pa ka fè sa yo fè a. Legli Bondye son bati sakre liye, legli Bondye son bati nòmal liye, pas la flè e pa a mèsenè sa blofè sa, wè m pa vle di non pastè a, blofè sa ki fè bagay sa anndan legliz la, li pa al nan disko, li pa al nan sal sinema, li pa al nan gagè pou l ap fè jan de bagay sa. M pa dakò. Pou sa misye fè a, kòm misye t ale gen yon pakèt fidèl ki tèt anba menm jan avè li, li fidèl yo pousib li vin vin apiye li, sa Laflè fè a, mwen di Laflè, wè mwen di Laflè m pa di non, m pa di non pastè a, m pa nan pastè, misye pa pastè, pastè pa rive la a, kote sa misye fè la pastè pa rive la a, yon pastè vrèman vre ki gen vokasyon, ki ap fè travay Bondye, m konnen legliz Bondye son bagay ki sakre li ye, chè legliz la son bagay ou dwe respekte. Paske kote wap louwe Bondye wap bay Bondye glwa, ou pa ka fè nenpòt jan de bagay ladann. Paske jodi a, si pastè Laflè, blofè sa a, li vin fè bagay sa a, se yo menm ki koz, koulè yap kraze l. Men si Amel te gen anpil lajan, li sipoze respekte Bondye. Menm gangan, menm gangan kap tiye moun, menm kriminèl osinon bandi ki a zam nan men yo, yap tiye moun, yap kidnape moun, yap fè yon seri de zak malonèt, Yo respekte Bondye. Ou di yo ou menm ki a bib lan menw ta di fidel pa fè tèl bagay, fidel pa fè sesi fidel pa fè sela, jodi a ou met yon chèn legliz wap fwape mouda wap fwape mouda pitit ou an menm tan wap boule tete li konn kouche pitit fi a depi lap sete konsa èske ou konprann misye konn abitye kouche pitit fi a depi wè misye fè sa piblikman li konn abitye kouchel paske pitit fi a jan ou fèl la pa dwe asepte yon papa kap fèl si yon nèg ou gwo pap yon pitit ou paka fèl nan kòl bagay avè pitit la. nan sosyete. Komisè son blofè li ye, komisè son mèsenè li ye, li fè sa li tap fè sa lontan, bon lespri Bondye avi, avilil, lespri Bondye metel pi bip man, èske ou konprann, paske nèg ki pastè pa kab aji konsa jan misye aji la. Sa wap mande pou komisè gouvènman an fè a misye? Nou mande pou komisè di gouvènman an, fòl arete misye, paske sa misye fè a li kondane, paske menm Bondye pa bon menm lespri Bondye menm lespri Bondye pa pran plezi avè sa misye di a, paske komisè a mwen la pran banda la, mèsi komisè a te kretyen li pat kretyen. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!